Balanse yo pou nou chante adore le Senyè 66 melodi nan kreyòl Ala yon mèvèye, mèvèye jou M pa konn si w bliye jou sa a men mwen menm mwen pa ka bliye jou sa a Amèn wi kot Jezi te pran m Alelouya Nou chante kantik la 66 kreyòl melodi.